Li vle sove ou, li vle ba ou lavi E jodi a se kapab yon dènye moman Ou tande mesaj sa Pase ke Jezi gon plan spesyal pou lavi ou Pa di demen w ap gen tan Pase ou wè jodi ou pa konn demen